Se pou sa jodi a, Emèjans Patriyotik fè yon seri de konsta e atravè konsta sa yo li vle pote pwopozisyon. Konsta yo, Yon sèl peyi ki vle rete zanmi nou. Yon sèl peyi ki vle rete zanmi Ayiti. Li vle nou rete konsa, nan mizè, nan grangou, nan chomaj, nan ensekirite, nan lopital pa gen gaz, nan lopital pa gen oksijèn, nan lopital pa gen medikaman, ensekirite tout kote. Matisan, Bèlè, Lasalin, Site Solèy, youn ap tiye lòt. Enterè zanmi sa a, enterè zòt, vle pou nou tout pèdi, pou li menm sèl gen. Tout moun ki nan peyi a, Ayisyen tout kote, kit ou nan pati politik, nan gouvèneman, nan sektè prive, nan sosyete sivil, nan sektè prive dè zafè, nan sèk relijye yo, nan sosyete sekrèt yo, levanjil yo, vodouyizan yo, se konsyans pou nou pran, pou nou jwenn e pou nou reprann souverènte nou, pou nou devlope peyi nou. Epi na travay nan koperasyon ak peyi nou deside. Nou pa bezwen nan ni dikte nan ni devwa de mezon. Se pou dat zanmi sa a di lap ede nou? Ki dat zanmi di lap fè pou nou? Kiyès ki wè sa zanmi sa a fè? Zanmi CIRH la. Kote kòb rekonstriksyon peyi a? Kote kòb lojman sosyal yo? Kote lekòl yo? Kote wout yo? Kote kay yo? Kote lopital yo? Kote inivèsite yo ou toujou ap pale? 1915 yo vini, yo antre nan bank nou yo. Yo pran tout rezèv lò nou ke nou te posede. Yo dechèpiye, yo ale. 2004, zanmi te vini pou te ranfòse polis nasyonal, kot ranfòsman sa a pase? Zanmi te vini pou ranfòse enstitisyon, kot enstitisyon yo? Si nou vle, n a konprann. Yo di y ap ede, poutan se kraze yo vin kraze. Nou apeprè 60 minit de zanmi an. Se bon vwazen. Nou al gade konbyen kòb yo bay Ikrèn ki nan yon lòt kontinan byen lwen. Epi Ayiti, depi kèk tan, y ap kraze, y ap brize, y ap rache, y ap federe nèg a zam. yap koupe yo lage nou nan kriz kriz sou kriz konbyen yo voye ba nou yap divize yap renye kidonk se nou ki dwe pran desten nou an men antanke pèp se mèt kò ki veye kò men fòk nou veye tou paske yo tèlman bezwen pran tout ti richès nou genyen nan sousòl la, yo tèlman pa vle nou viv, si yo wè yo pa vini, debake an changou ak lame, menm yon tranbleman de tè, oubyen yon kè sivil yo ka pwovoke nan peyi a. Tande byen sa nou di a. Yo tèlman vle pran tout ti richès nou gen nan sòl la, yo pa vle nou viv tankou moun, tankou pèp, tankou peyi. Yap bat pou yo desann nan changou avèk gwo lame si w wè yo pa vini menm yon tranbleman tè oubyen lagè sivil yo ka pwovoke nan peyi a fò nou veye sa pa twòp pou zòt fè bon pèp ayisyen si nou pa genyen tranbleman latè si nou pa genyen gè sivil. Poukisa tout enstitisyon ki di ke yo se zanmi Ayiti, yo tout leve y al Sendomeng, y al mete biwo yo Sendomeng? Ki se yon lòt peyi, n ap pran egzanp tankou Bank Mondyal. Men kounyela a, menm anbasad ameriken, se Sendomeng yo voye Ayisyen al fè demand viza. pandan yo konnen byen sa fè lontan ke Sendomeng pa bay Ayisyen viza ankò. Kòman y ap fè al Sendomeng pou y al chache viza? Nou sonje menm zanmi sa yo te entèdi Ayiti fè koperasyon plis ke 2 milya de dola ameriken avèk Lagrand Chin pou nou te ka al trennen kwi Nou bay Tayiwan pou sèlman 150 pòv milyon dola, alòske fasilman te fè Sendomeng te fè koperasyon ak Lachin pou menm kantite kòb sa a anba zye yo menm la a. Ki sa yo te di? Si se pa yon plan pou detwi nou kòm pèp, si se pa yon plan pou fè nou tounen yon pwovens Repiblik Dominikèn, menm jan nou t ap gade lame dominikèn antre Wanament epi tire sou manifestan ayisyen sou tèritwa nou. Se kòmsi sa pa t anyen. Kèk jou pita, sòlda dominiken piblikman chire drapo nou e pase l anba pye. Tèlman moun yo pa vle nou kapab degaje nou menm, ede tèt nou pou nou soti nan ensekirite trajik sa a, malgre nou fè efò pou nou achte blende e lòt materyèl, gade sa yo fè nou. Tèlman moun yo pa vle nou vanse, pa vle nou devlope, yo kraze agrikilti nou pou diri pèpè, pwa pèpè, mayi pèpè, rad pèpè, elatriye. E jodi a, kèk grenn mango nou te konn ekspòte lakay yo, yo entèdi. Kòmsi nou menm ki nan pouvwa a k ap paweze, nou menm ki nan sektè politik la, nou menm ki nan sosyete sivil la, nou menm ki nan dyaspora ayisyen an patou atravè lemonn, nou menm ki nan sektè prive a, nou menm la jenès, nou menm ki se fòs lari a, vodouyizan yo, katolik yo, pwotestan yo, nou poko konprann toujou? Ki lè n ap konprann? An tou ka, nou menm nan emèjans patriyotik, k ap viv e ki wè, Yo mare Ayiti livre bay kominote entènasyonal la. E se sa k fè yo federe gang ki mennen nou la a, ki fè plis pase 44 mil timoun pa ka al lekòl. Moun yo san kè, san konpasyon, san lamou pou Ayiti. Paske ou di kriminèl ki touye w la, k ap detwi fanmi w nan, kriye e plenyen plis nan antèman an, sa a, se sa wi nou wè zanmi an ap fè. E se poutèt sa, Emèjans Patriyotik konprann e nou deside. Nou, avèk patenè nou yo, avèk alye nou yo, pou nou lanse yon kri dalam, pou nou mande avèk tout fòs nou e kouraj nou pou ke tout sektè, swa ki gen akò, swa ki nan regwoupman politik, non alilye, sektè prive dè zafè, pou prese prese, pou yo jwenn yon konsensis pou debloke peyi a. Pou nou kreye lespwa, bati yon lòt avni pou nou menm, pou pitit ou, pou nou ka pa pran imilyasyon kay zanmi. Annatandan, Emèjans ap travay avèk alye l yo, andoktrine popilasyon an pou nou al mennen konba pou reprann souverènte peyi a, menm si sa ap pran ti tan. Omwen, y a sispann depòte nou tankou bèt, y a respekte nou e n a fè fyète peyi nou, jan zansèt nou yo te fè, menm si yo sote, menm si yo bonbon.